Nou genyen yon pwoblèm ayisyen dabò wè paske si ke w se franmason w se franmason ayisyen si w se vodouyizan w se vodouyizan ayisyen ok si w se yon kabalis w se yon kabalis ayisyen e mwen menm antanke yon moun ki anseye lakabal e m pa menm vle di ap pale de kabalis ayisyen pa gen kabalis ayisyen. Kapab genyen de moun ki inisye nan yon tanp kabal ki kapab fè de seri de maji kabalistik. Men lè w di kabal, lè w di kabalis ou di yon bagay ki ekstrèmeman e diferan de mòd de vi pa nou. M ap ba nou egzanp ki trè klè, pa gen yon kabalis ki pral ekri yon lèt ebrayik, ekri yon lèt ebrayik sèlman wi fò ke l pran apeprè 2 jou pou ke li medite anvan menm ke li ekri lèt sa a, paske lè l tande lèt ebrayik lan li sonnen tout anndan l. Donk, yon kabalis, se yon stil de vi la kaba l ye, donk m pa menm vle di kabalis menm, men kòm nan langaj kouran an, ou tande sa ann Ayiti anpil, bon m se kabalis, m se kabalis, moun nan di l se kabalis pou ki rezon, paske l te inisye nan yon tanp kabal, li te pran dè fòmasyon kabal, li di l se kabalis. Ok donk ou te vle fè diferans sa pou nou. Donk pwoblèm nan son pwoblèm ayisyen dabò. Son pwoblèm ayisyen paske pou mistikman pou nou frape nan yon egregò nasyonal gen yon sèl bagay ki posib ki pou fèl posib. Se yon tèt ansanm. Se yon tèt ansanm o nivo nasyonal. Rezon, paske yon egregò nasyonal li baze sou yon prensip. Yon egregò nasyonal genyen yon moun fizik ki genyen anpil pouvwa, anpil enfliyans sou li. Ki sè le prezidan di peyi, Ok avek d'autres otorite mistik si ke nou vle fon bagay pou peyi an ok nou dwe genyen de moun ki genyen de gran enfliyans de tre grand enfliyans nan peyi an pou ke omwen nou komanse genyen projè a mwen menm m kapab rete lakay mwen epi m reyini de frere epi m fè maji mwen pou ayiti sa se pa maji pou egregor lan vre nap voye enèji pou peyi a li toujou itil. Ok sa toujou itil e chak maji ke ou fè pou ede yon peyi pou ede yon group pou ede yon moun sa toujou itil men lè nap pale de koreksyon egregò ayisyen an nap pale de yon bagay ki bokou pli elve ke yon moun pran kelke pantak mete atè epi limen kelke bouji e fè dè sakrifis pou panse ke wap fè yon bagay pou peyi sa se dwe genyen yon. yon inyon nasyonal nou pa bezwen tout moun non men nou gen de pèsonaj nan peyi an ki dwe nòmalman dakò avèk nou epi pou ke nou fè travay sa ke nou pral fè a m pral ba nou egzanp ki trè klè pa egzanp gen de seri de kote pou nou ale il fo ke nou genyen apui leta fò n gen apui leta pou nou fè de seri de bagay. Sa se youn. Dezyèmman, youn nan antite ki kraze peyi a an sann, se konpòteman Leta an fas patrimwàn nasyonal yo. Ok. Mettenan, fè yon maji, mete tout mistik yo ansanm, fè yon maji pou ke nou ede egregò ayisyen an. Pandansetan, nou wè kijan enèjetikman e psikolojikman kijan yo trete stati Desalin, kijan yo trete e Bwa Kayiman. Nou gen de seri de sit ki nan peyi an yo pote yon pakèt memwa, yon pakèt memwa ki kenbe peyi a trè fò, pandansetan nou wè akoz de politik, Yo pase pye sou yo. E nan milocan TV e RL prod nap konprann ke lè yap pale nou de fèt yon òganizasyon, yap pale nou de fèt yon peyi oubyen divès fèt ki genyen nan divès peryòd. Sa yo pa bagay ki senp, se de bagay ki trè mistik yo ye. A chak peryòd fèt la rive ou pa fete l mentenan ap genyen yon dekalaj. Rezon, pa bliye sa ke yo rele la lwa di cycle. Se de menm tou menm kò imen an li konprann, li genyen sa kòm enfòmasyon deja e pa rapò avèk lè lwa kosmik. Si kote fè yon aksidan 11 septanb, 2021, depi 11 septanb septanb 2022 rive, kò a wap wè kote ke w te frape a lap kòmanse ap fè w mal. Sa sè la lwa di cycle. Se memwa la ke l kenbe. Wèl, enben se de menm tou pou yon fèt. Kijan k fè nou ta vle fè yon bagay pou peyi sa a, pou Ayiti, Epi pou de fèt gen de fèt ki nan peyi a se fèt mistik yo ye. Ou pa ka annik ale sèlman ou mete yon po flè epi ou fè l avèk avèk anpil anpresman, ou fè l san kè, ou fè l sèlman paske se yon fèt nasyonal li ye, ou ale avèk yon bann sekirite, ou annik depoze l ou vire do w ale san ke pa genyen yon sòt de rityèl ki fèt. Jan ayiti pran endepandans li pran endepandans li avèk maji nou pa kapab genyen yon leta ki nòmalman enkonsyan de seri de koze sa yo dayè yon moun kap dirije ayiti pa ta sipoze yon senp enkonsyan yon senp entèlektyèl chanm mas se youn nan kote ki ta sipoze bare e ki sou la wòt pwoteksyon militè. Wè, rezon paske sant sa yo, yo genyen dè memwa e y ap reklame memwa yo pa anpil fòm, pa egzanp, san, pa lamò, pa kataklism natirèl. Wè, m pa bliye an 2018 m ale, m ale Bwa Kayiman, mwen etone mwen rive Bwa Kayiman anba yon gwo pyebwa, m ap mande moun yo kote Bwa Kayiman an ye la a? Yo dim se lan bwa kayi mwen ye la, mon bann bagay sal, trè sal, on ti kay sal, plen labou etc. Epi se la yap montrem manbo iman, yap montrem kochon an ki te genyen ke yo te tiye a etc. Sa li fè li fè li fè triste antan ke mistik ayisyen lè ke wap wè prensip ki konstitiye yon peyi ou wè ke se konsa ke nèg yo jerel, se konsa nèg yo tretel. Donk pou nou fon bagay pou Ayiti an konklizyon il fo ke dirijan yo, nèg ki gen pouvwa nan peyi an, yo kolabore avèk de seri de òdre mistik ki nan peyi a. Nou pa bezwen pran tout e m pa kwè ke piske son bagay e pou peyi an ke y ap regle, m pa bezwen yo vini la pou yo pran eko kosmik, m bezwen konnen eske gen yon gwoup mistik ki la k ap fè yon bagay pou peyi a. Rele de seri de òdre, de seri de venerab, e de gran iyewofant e nan peyi a, e de chèf vodou, de houngan, de manbo ke nou konnen ki kapab, epi pou ke nou kòmanse avèk konsantizasyon, konsyantizasyon sa a, pou nou kòmanse avèk refòm sa a, pou omwen nou kòmanse fè yon bagay pou peyi an. Paske si ke nou menm mistik nou kòmanse. avèk de seri de prensip e dayè pou ke nou kòmanse fè yon bagay pou Ayiti se pa menm maji l dwe ye menm. Premyèman il fo ke nou ta pale ansanm avèk leta pou ke yo kòmanse pran swen e kòmanse pote yon rega soutni nan de seri de sit nan peyi a. Gen de seri de gran lakou nan peyi a nèg yo bay vag. Yo sèlman al ladan yo avèk ego yo lè ke yo bezwen yon bagay, lè yo bezwen yon bagay pou pou yo jere pòs yo, yo sèlman ale men yo pa vrèman ale avèk yon kè pou yo ede peyi an. Ve ou pa, kretyen ou pa, pa renmen le vodou ou pa, ou nan yon peyi vodouresk. Ou wè? Ou nan yon peyi vodouresk. Gen anpil sit nan peyi an, se la a memwa peyi a li chita. Chak egregò genyen yon memwa akachik, ke si ke n t ap itilize yon langaj ki pi senp, ki se yon sòt de disk enèjetik ki kenbe tout memwa, tout sa k te fèt nan peyi a. Genyen kote enfòmasyon yo ye nan peyi a men le fè ke jan ke nou nouri sit sa yo, paske ou konnen sit yo pa gen anyen ki pa nouri men yo nouri avèk atansyon, avèk lanmou ou wè, paske sit yo pa gen bouch yo pa ka manje menm lè yo pote mayi, pitimi, zaboka sa yo se de jès, se de senbòl e avèk kè ou pote l la se sa ki pi enpòtan pou espri a. Ak ki santiman ke ou pote zaboka? Ak ki santiman ou pote plant ke ou pote a? Ou wè? Bwason ou pote a, ak ki santiman ou vin depoze l? Se sa ki enpòtan pou espri a. Donk, pou reponn avèk kesyon an, e, se, premyèman, yon dyalòg nasyonal kote ke pou ni collège des sajan, bon sa se youn nan bagay depi an 2019 nap pale e sur les ondes sou koze sa, Ayiti se youn nan peyi kòm tout lòt gran peyi yo ta dwe genyen yon collège des sages. Collège des sages la e pa annik pran sèlman mason mete ladan l, gwo nèg a palto yo e nèg gwo gran wòb yo mete ladan l, non fò nou pran paske jan ke n sot di an, Mason ayisyen, ougan ayisyen, manbo ayisyen, pran tout moun avan tou, se ayisyen yo ye. Ou wè? Donk se pran de seri de mason, se pran de seri de kabal, de de nèg ki fè kabal, pran de seri de manbo e ougan ki ki renmen peyi an e ki ki ki ki ki ki prè pou yo fè dè sakrifis ok pou ke yo ede peyi an. Donk nou dwe genyen yon kolèj dè saj. Yo pa bezwen nan politik, ba moun sa yo pa menm rekonèt yo menm dayè. Lèzetazini gen yon kolèj dè saj, lè w wè prezidan yo parèt nan televizyon y ap pran dè grand desizyon o nivo nasyonal, o nivo entènasyonal, ou panse ke se konsa, se politikman sèlman, men non. Yo gen yon de seri de nèg ki se dè gran psychic, dè nèg ki ki ki fè de seri de vwayaj atravè le tan pou ke yo di atansyon e son ekselans e gen de desizyon sa a ke w pral pran m pa kwè l ap bon pou kounye an. Nou genyen de nèg ki fè astroloji ki pou di chèf deta a avèk tout staf li yo oubyen administrasyon l yo ki lè pou pran tèl ou tèl desizyon. Men nou menm podyab an Ayiti nan fason ke n ap n ap fè la pou nou jere peyi Dayiti li tris youn e li jere avèk anpil inyorans. Se egzakteman sa, se egzakteman sa paske jan m di nou an, e nou toujou panse ke maji se bouji, se pantak, se vèvè. Maji se poko janm sa, chak respirasyon w fè se yon enèji ke w ou lanse. Chak moun ke w gade, chak plant ke w gade, chak evenman w ap ou gade li fè enpak sou ou. Nou fè dè zechanj san ke nou pa rann kont. Le fè ke ou. Pou nou mete an valè sèlman, ann di Leta ayisyen, san ke menm yo poko gen yon kolèj dè saj, le fè ke yo ta sèlman kòmanse mete an valè sit sa yo avèk amou, se pa pa politik non, avèk amou. L'amour pour le pays Mentenan la a nou pral kòmanse wè genyen yon van chanjman paske sit sa yo yo kenbe des mémoires e memwa enpòtan ki kapab itil nan devlopman peyi a. Byenfè le vodou e. an di generalman kelke swa form de spiritualite ke yon moun que pays a pratiqué ou bien un groupe de monde a pratiqué, c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour l'évolution de l'âme, c'est toujours pour l'évolution collective okay, de un pays et de l'humanité entière. Men sepandan, mefè ke n kapab jwenn nan diferan fòm de relijyon sa yo, se paske genyen de seri de aktivite k konn fèt ladan yo, gen de seri de bi oubyen de objektif ke nèg yo konn fikse nan jan de tradisyon sa yo ki konn pèmèt ke genyen de retonbe negativ ki konn fèt. Men an reyalite, chache koneksyon avèk le diven, chache balans, chache la balans antre le syèl e la tè, antre Dye e Satan, antre lèzanj e lè demon, donk sa se yon bagay kapital pou evolisyon nou chak. Men mefè yo yo toujou soti de lego. Li soti de la mechanste des hommes. Li soti nan inyorans nou nan tradisyon an. Wè, se de mèm tou, e kontrè la li osi vrè, ke byenfè e le vodou, nòmalman li chita nan koneksyon nou avèk sa ki pi wo pase nou yo, nan koneksyon nou avèk lè prensip natirèl, koneksyon nou avèk divès prensip kosmik e telurik, ebyen pa genyen mefè nan jan de koze sa yo. Sèlman nou konnen lè ke n ap pratike la spirityalite genyen de seri de eprèv, genyen de seri de tès ke lavi ap pase ou pou ke ou kapab e vin pi fò, vin plis kouraje. Se de mèm tou dan la kabal. La kabal se yon syans e nòmalman nou tout ki ap pratike li e nou kapab wè gen de seri de senbòl, de gran senbòl, senboloji ladan li ki pèmèt ou dekouvri de seri de aspè nan ou menm, de seri de aspè dan lavi ki pèmèt ou ou konprann lavi mye. Donk nou kapab di nan kèlkeswa tradisyon yon moun ye, kèlkeswa. Toujou genyen de se de mefè, toujou genyen de e de choz pozitiv, de choz negativ. E jan ke m di nou an, e lè n ap pale de negativite yo, souvan li soti de objektif e bi yo konn bay jan de e tradisyon sa yo. Men koneksyon nou avèk lavi, chache levolisyon, chache lepanouyisman espirityèl, li toujou pozitiv.